Tout moun ki pat konnen, ti video sa map fèl. Dèfwa lè moun nan panse ou Brezil, ou Chili, ou Etazini, e ou Sendomeng wap byen pase, epi konnen moun nan pa konnen. Kèlke pa ou toujou wè ti blòdè a, e lè w al Sendomeng osinon Brezil, wè men bagay la. Men bagay la wi. Kounya nou wè. Lè w panse ke Ayisyen ap byen pase, ou di yo non. Entèl ap fè kòb, entèl ap fè lajan, lè sa a ou echwe. Pafwa ou konn di a, entèl chich wi, si lòt bò l pa voye yon dekouden ba ou. Non, se paske ou pa konn nan ki sitiyasyon moun nan ye. Ou wè, men n ap fè l la, men n tonbe, an prezans nou. Se paske m fè ti videyo a pou nou ka konprann. Dèfwa w konn wè nèg la tou, Li postel bò bèl machin, bò bèl kay, ou wè se foto konsa, konsa, manti. Ou konn di enbyen, von ti fotom mwen non, kote wap travay la. Wap tande non, non mpa gen yon telefòn mwen pa sou mwen, manti se paskel pa vle wè ki kalite de travay lap fè. Mwen menm mpa nan konplekse, si se pou di yon nèg ou pati pou afè de lekòl, ou fè inivèsite, ou fè fakilte, Ou al nan peyi blan, se travay tankou travay sou bi yo, ou fèk echwe. Ou pap travay menm, pase blan pa nan konplekse pou ou. Ou konprann? Blan pa nan konplekse. Enben ki sa k pase? Enben men travay la. Tout nèg ou wè k ap fè bèl foto, k ap voye sou Facebook, wè yo mete di y ap byen pase, konnen w pa konn mizè w nan Sendomeng. Ou byen plezi. Mwen menm m pa nan konplekse. On fanm ou vle avèm ou avèm. Ou pa avèm tou I don't care. I don't wanna know man. Kote ou met travay la? Tout moun konnen depi se travay wap travay. Ou met pa gen kou ap gen piti. Ou konprann? Ou met pa gen kou ap gen piti. Sa se fòs pèdi. Ou konprann? Yo rele sa sètiko an espanyòl. Yo rele sa sètiko. Sètiko se travay nap travay. Alò map fè ti video sa poum demoutre nou lavi a pa gen règ serye ladanl vre ou konprann pa gen règ serye nan lavi a vre wap wè si ou pa travay ou pap manje pafwa ou konn wè ti gason an ti nèg en en an m te ka di sa ti bòdè ya ble endyen bòdè ya byen pase nan sendomeng manti manti tanpri tanpri.